Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon eske tout moun anfòm eske tout bagay ok je la vwa grav ba wi je la vwa grav paske bagay gen bagay ki rive ou flechi kanmèm paske se teorèm vital kanton vi Ben, on a toujou lesperans kon va mourir. Ba se sa. Men li toujou evidan pou prepare sa. Men le pwoblèm se ke le fèt ke nou konnen lanmò li egziste, menm lè w ta gen yon pwòch ou ki nan laj pou l mouri, Lè l mouri, sa ap dezarsonnen w kanmenm. Ebyen, m ta kapab di, men anpe dezarsonnen paske m pèdi yon pwòch. E tankou jan Youssoupha toujou di sa atravè se chanson, alò pou mye dir, atravè youn nan chanson li, je kwa k se mourir mil fwa quand on perd un proche. On perd une partie de sa vie. Bèlmè m mouri. Son non se Annette Faustin. Euh mwen leve nan men l. Trèz an eksperyans ak yon moun ki pa manman w, m panse ke se bokou. Si l pa t vle, mwen te ka pa t la jounen jodi a. E nou te bon zanmi, nou te toujou ap pataje ansanm. E m ta kapab di li reprezante anpil bagay pou mwen. E li ale. Menm si kou a di, men on dwa l aksepte. Si m ap kriye, m panse ke m p ap kriye pou li paske li ale, men m ap kriye pou pitit pitit li yo. Paske li te gen yon sèl pitit. e li te antere pitit sa a. Sa te choke l anpil. E jounen jodi a la a, se yon moun ki konnen sa k rele batay ak lavi. Lè w gen anviwon kat a senk pitit pitit nan men w, w ap batay avèk yo, manman yo kite yo piti e jiskaske yo gran, ebyen, w ava konprann. Men jounen jodi a la a, m panse ke. Li pati avèk yon espri kan menm di devwa akonpli. Men kòm nou la nou menm pou nou kapab pote enfòmasyon ba ou tou, nou oblije parèt pou nou kapab ba ou enfòmasyon. Alò se pati pou vòtre emisyon. Nouvèl sa a, li kapab fè anpil moun kontan. Men, la pèsòn konsène par sèt afè, Li ap vrèman triste. Il s'agit bien de Luckson, jeneral baz Gran Grif nan Savyen. Aprè lanmò Odma, se Luckson ki pran mayèt la. Ebyen, depi kèk tan la, nèg sa yo ap fè anpil ekzaksyon nan departeman de l'Artibonite, kidnaping, touye moun, tout sa. Men jounen jodi a la, Luckson vient d'être frappé par un grand coup. Ou kapab kalifye sa kòm yon espès de sanksyon. Paske yo voye madanm ni vini ak tout pitit li. Kounye a Luckson, madanm ou pral anba je w. Ou pral batay, madanm ou ap la, pitit ou ap la. Ou pral oblije rantre nan yon lojik de refleksyon e ki kab petèt fè w flechi tou paske lè w nan yon batay konsa w ap fè anpil ekzaksyon madanm ou ak pitit ou anba je w anba pye w lè sa ou pral konprann ke bèf ake pa janbe dife ebyen ban m ba nou enfòmasyon an jan li ye a. Ajan imigrasyon amerikèn yo depòte Diana Theodore ki se madanm Luckson Elan alyas Jeneral la ki se nimewo 1 baz Gran Grif nan Savyen ansanm ak tou 2 pitit li yo. Se te donk le dimanch 30 oktòb 2022 apre anviwon yon lane li te fè ap viv nan rejyon an. Diana ki te sòti Meksik rantre Etazini. Li t ap viv Lakeworth, zòn West Palm Beach, Florida. Imigrasyon poze lapat sou li pandan li t al resevwa yon mago lajan Luckson, chèf bandi Savien an te voye ba li, aparaman lajan kidnaping. Kòm se pa t premye gwo lajan li t al resevwa nan Western Union, ajan ki t ap remèt li kòb la te oblije. Poze l kesyon sou moun ki voye kòb la ak ki sa li pral regle ak pil lajan sa. Akòz li pa t kapab bay eksplikasyon sou sous lajan an, ajan Western Union lan te fè sa lalwa mande li fè nan ka sa. Apre entèvansyon ak envestigasyon lapolis, imigrasyon amerikèn depòte madanm chèf gang Savyen an, Luckson Elan nan peyi Dayiti. Dayana Theodore, madanm Luckson, pa t vle kite 2 pitit Luckson yo dèyè. Imigrasyon te oblije depòte li ak tou 2 timoun li yo. Rive nan kay la, Dayana mete Carlene St. Paul deyò, yon lòt fanm jeneral la. t ap viv ak li nan katye jeneral la. Depòtasyon sa a vin lage gwo panik nan baz la ki vin limite mouvman jeneral la. N ap sinyale, Daana Theodore pati kite yon lòt mari Florida piske li te marye ak yon sitwayen ameriken nan lide pou l te ka chanje estati li. Èske Luckson te konn bagay sa yo? N ap raple, imigrasyon amerikèn te deja depote madanm Higgins, non Reston alyas non Tròp, nimewo 2 baz Gran Grif lan, ki pa t gen chans fè anpil tan. Sou tè tonton sam lan. Men sak rive Jeneral Luckson nan Savyen. Kounya la gon grenn bagay yo te kapab fè pou chak grenn bandi kap viv isit. Gen bandi ki pa genyen. madanm ak pitit nan peyi Etazini. Men konsa tou gen bandi ki chaje ak fanm nan peyi Etazini paske lè yon nèg w ap fè kidnaping, w ap manyen anpil lajan, gen fanm ki renmen sa. Imajine w fanm nan aletranje, depi w wè moun nan pa gen santiman, se sa p ap koute l anyen pou l avèk yon bandi Ayiti k ap voye pil lajan ba li. Men kounye a la, gen yon bagay pou n konprann. Par le simple fait que anpil nan nèg sa yo ki gen fanm yo ak pitit yo nan peyi Etazini e ke blan an deside kòmanse voye yo tounen pa bò lakay, mouvman nèg sa yo pral vrèman redui. Paske kounye a la frè m nan, lè w al nan goumen a ti mepri e pi madanm ou anba je w, ou pral nan pete kout bal, ou pa konn ki antèn ki pral fèt. Sou madanm ou, se sak pwoblèm nan. Mwen franchman m pap ba nou manti lè map gade foto a m triste. M triste se pa pou Luckson. M ta kapab di tou se pa pou madanm nan men pou timoun yo. Paske timoun pa konn gen pwoblèm a moun. Men pa le fèt ke timoun yo vini Ayiti ebyen eh avni yo kapab baskile de moman a lotre. Kounya la si blan te fèl pou chak grenn bandi ki gen fanm yo nan peyi etazini tap vin gen pwoblèm nèg yo tap gen anpil pwoblèm donk kòm yo kòmanse fèl nou espere ke tout lòt peyi va fèl tou chache ankete meksik fè ankèt etazini ankete kanada ankete menm sendomeng la kòm son peyi bleng bleng sendomeng lan ye. Repiblik Dominikèn, ebyen m panse ke otorite yo ta dwe kòmanse antre nan lojik sa. Depi yon bandi li gen mennaj li oubyen li gen madanm ni aletranje, pimpe yo pa bò isi pou yo, pou yo kapab goute. Pwoblèm nan tou nan peyi Dayiti. Kounye a tout nèg gen pwoblèm. M pap ba n manti, Luckson la, aktyèlman la, l ap reflechi. Kòman l pral jere pwoblèm sa? Paske se yon pwoblèm. Lè yon nèg ou te gen madanm ou nan peyi sa a, epi lè w gade ou wè yon bon maten, yo voye l ba ou, ebyen, tèt chaje. Nou pral kite w avèk deklarasyon Moise Jean Charles ki konfime se maten sou antèn Karayib ke ti mesye baz 47 yo ki toujou kanpe avè l yo, e ki mouri nan zòn Taba ebyen nèg sa yo li akize lapolis ki touye yo e li te gentan okouran ke lapolis ta pral touye nèg sa yo. Moise Jean Charles plenyen e Moise Jean Charles di batay la l ap kontinye. Ann tande Moy. Edmond Melivier Andy Morisseau Merci anndan e jodi an yo tiye ti mesye sa yo nou nou te konnen se arete nou gen tan m te nan nò lè yo rele m m rele avoka pati an m di m yo pran militan yo Ann al gade ki kote yo mete yo. Nou ale Komisè Dèlma Tonton, nou konnen se la pou yo t al avè yo, nou pa wè yo. Nou ale Antik, nou pa wè yo. Nou ale dcpj, nou pa wè yo. Nou ale nan Komisarya de Pòtoprens, nou pa wè yo. Nou ale Penitansye Nasyonal, nou pa wè yo. Epi, nou di petèt, yo ka kenbe yo paske alavèy manifestasyon ki pral fèt Nan lendi an, petèt, pou anpeche bal 47 leve kanpe, m di yo gendwa kanbe ti mesye yo, men m pa kwè yo ka tiye yo. Mezanmi! Men sa m di nou tou Karayib, yon gwoup polisye, yo gen yon gwoup Whatsapp, depi 8 jou, yo t anonse eleman ki rele Awayi an sou gwoup lan wi, y ap tiye l kanmenm. Gen polisye ki pran mesaj la yo voye ba mwen. Yo di nou, di Awayi veye l. Ebyen ki sa k pase? Se konsa nou gade, nou pa ka jwenn kote mesye yo ye. M rele majistra Taba, majistra Ann, m di majistra, m tande bri ap kouri, èske w revele gen jèn yo tiye nan zòn lakay ou? Li di wi, Moun ki responsab domèn sa nan mèri an, yo fè tout sa yo konnen pou yo dekouvri moun sa yo, ki moun yo ye, yo pa ka jwenn ki moun yo ye. Men, yo efektivman yo jwenn kò 5 jenn gason. Rapidman, nou ale, m pa te ka ale mwen menm, nou te voye moun, ebyen yo fè foto yo, epi nou gade bakiman Pierre Alain Alain an, Kidonk, mezanmi, men istwa a. Men n ap kontinye. Tande Karayib, èske nou konnen, nan dènye manifestasyon 17 oktòb la, lapolis tiye 12 moun nan manifestasyon ki soti anba Site Solèy? E nou tout konnen sa k pase dimanch. Nou tout konnen sa k pase jounalis ki t ale al pote solidarite bay dimanch anndan komisarya Dèlma 33 a. E ankò, Karayib, Ti gwav gen moun ki mouri nan sens sa anpil. Nap konkli senatè moise. Sa tèt byen wi nou konnen pa gen tan men fòm ban nou enfòmasyon yo ekoute o nivo Jelen o nivo jakmèl o nivo kap ayisyen mezanmi mezanmi o nivo Ench. Se pa de militan nou Moun vle kouri Se leta Se gouvènman Gè a kouche Dessalines Non sèlman pitit Dessalines Lòt moun ki kanpe K ap mennen batay la Men nou poko sezi Te kwè Avan yè Pandan fwè Orestil Al nan mòg lan Papa l al gade sa k gen nan mòg lan, l al wè frè l ki mouri. Lapolis arete l ankò wi! Lapolis arete l ankò nou menm nou pa vle al avè l non! Mezanmi, maten an nou ap fon SOS. Nou ap fon SOS bay tout moun ki gen santiman patriyotik. Nou ap fon SOS bay. Jounalis pwogresis nan sa a sa a bay òganizasyon dwa moun ki pa gen finansman etranje nan men yo. Nan sa a sa a bay lemonn pou nou di yo nou an danje. Sa a menm si Jovenel Moïse ki te gen manda nan men l nou te kanpe an fas li. Se vre li te konn arete moun. Se vre Li te ka gate distan politik. Men on gwoup ki rele Baz 47, on vènèt Desalin, on pwent 3 an vènèt an, ak on pwent 3 ankò, pou ki sa? Sou baz bank yo ki sou Dèlma a, gen gwo mobilizasyon pou fèt devan yo. Yo di se pitit Desalin, men se sa yo, se yo an premye konn al leve kanpe devan bank yo. Sa bon 1. Dezyèmman, se pa sèlman pitit Desalin. Gen anpil lòt gwoup òganize. Gen anpil kote y ap òganize manifestasyon. 30 segond, Senatè Moise. Men rezilta a. Ebyen nan sans sa a, pou m fini, Karayib, m ap di tout moun, mobilizasyon yo pa kanpe. Ayisyen, si nou gen malè, nou kanpe mobilizasyon sa a. Non sèlman machin lanmò Rosny la mete anndan polis nasyonal la, men se Ariel Henry fè yon erè lè w pran moun ki pa gen dimansyon. Se li k ap bay moun ki gen zam nan men yo Sitwayen an te pale la a pou di ke li pat te, li pat konnen si mesye yo tap deplase eksetera. Donk eske nou menm nou si de enfòmasyon nou genyen kòman yo mesye yo mouri? Paske ki sa nou fè l deja, nou te resevwa mèt Caleb la a ki te di ke Pandan donk te gen nèg ki mouri la nan opozisyon an, de militan k mouri pandan ke se menm nou menm ankò wè youn t ap akize lòt se entèl ki touye l, se entèl ki te voye touye l nan menm nan menm ekip la ankò. Donk kounye an èske nou menm nou genyen de enfòmasyon fyab nan men nou sou kòman jenn gasan sa yo ap mouri? E poukisa w site non Rosmila Petit Frère? Nou konnen Rosmila Petit Frère li pa nan lapolis, li pa yon li pa yon manb ofisyèl nan gouvèneman, etc. Men! Gen moun ki pat tande polisye ki gen sans patriotik lakay yo gon moun ki te rele yo di me sa majistra a di yo me sa majistra a fè majistra a di yo kraze manifestasyon an pa gen yon non moun ki pat tandel gen di sa l pa ka di pat tandel gen li pa di nan pa ka di pat tandel e nou tout vèy sa Vòs mesaj sa te ale la jwenn tout moun nan peyi a. Sa sa se pou kraze manifestasyon eske sa sifi pou di se tèl moun ki fèt touye tèl moun. M poko fini non. Men se son antèn radyo karayib wi. M te denonse moun ki gen inifòm, moun ki gen jilè polis sou yo. Sou antèn radyo karayib m te di l wi. Jou kote yo. Moun ki pa polisye men ki gen Kilè lap pran yo menm di nou tou yon gwoup polisye yon gwoup watsap ki gen anpil polisye ladanl li fèt pou polisye menm gen yon polisye ki di si nou pa elimine baz sa ebyen nou pap gen kote pou nou rete yo kouri dèyè nou tou patou nou sou dèlma nou pap ka rete an menm tan tou gen yon kay ki fenk fèt nan dèlma 41 an. Se pa pandan ti mesye yo mouri an li denonse l mezanmi. Depi avan yo te mouri m te di nan karayib men yo pran 5 men lapolis pran 5 jenn gason nan baz 47 m te di avan file avan yo te tiye mesye yo sa vle di machin sa gen yon viktwa ki fèt menm si gen moun ki mouri. Nou vrèman ap fini senatè Moise. Men sa yo te fè. Lè nou pran desizyon politik Yo voye moun politik joure nou. Yo voye jounalis joure nou. Yo fè ti gason. Yo destabilize nenpòt mouvman n ap fè. Kounye a, yo bay lajan sa pa mache. Yo fè ti gason sa pa mache. Pèp la gentan pran yon dimansyon. Ebyen men sa yo di wi. Pou yo kraze leve kanpe an, y ap mete zam sou nou. Revelasyon sa yo, nou tout konnen yo. Se pa bagay jwèt ti mesye sa yo ki pale fo parezye dèyè yo pa nan kasèt se gade yo gade yo di bon yo pral fo parezye men ki moun ki rele yo men ki moun ki envite yo petèt moun yo di ki envite yo a yo ka toujou itilize non l men yo te itilize non moun sa kanmenm alò si m tande moun nan pale di se pa li men ti mesye se nan zòn fo parezye yo kouri Jodi a, nan sa nou ye la a, ki moun ki pa konnen se pou yon sivil ki pran kò polis la? Ekoute, Karayib, Bob Johny Ferdinand, Gueye Dyesèl, Madanm Aleksann, Pyè Enèt, m te ka m te di nou se de ansyen senatè ki mete direktè polis la. Avek Ariel. Bon depi ou kite se moun sa yo se moun ki mete ki pa nan leta ki mete pik la polis bon konsa wi. Ou konnen ansyen senatè yo anpil. Bon m te di sa deja m te di nou se 2 ansyen senatè ni ki mete youn nan yo Ke senatè an menm tan te vin prezidan. Lòt lan pa senatè ankò. Ou wè maten an, ou pale de Elbe. Enben m pale de mesye sa yo. M di yo mwen, bay nou yon ti kout men. Bay nou yon ti kout men. Si m denonse y plizyè fwa, nou pa ban m kout men. Gade sa nou fè pèp ayisyen an. Mwen menm pèsonèlman, kòm dirijan, yon moun ki te kandida, yon moun ki te senatè, nou fye, nou tounen nan tè, tankou chen. Senatè Moïse, nou oblije fini, Senatè Moïse, nou oblije fini paske nou te dwe pale avèk. M ap fini, pou m fini, pou m fini m ap di tout moun, malgre tout sa yo, nou pral kanpe pou n fè fineray yo. Kanmarad Site Solèy yo, Final yo poko fèt. M tap pale avèk Jovenel avèk Job koman pou fineray la fèt. Men, malgre tou peyi a. Jounalis yo, eske nou tande? Ti manmi di a gen pou 130 goud.